Kiyès nan nou ki pi cho sou kabann nan? Kiyès nan nou ki pi cho depi l moute kabann nan? Fòl! Uhmm uhmm mwen konprann. Anmwey leve pankad la non. Ou di m leve pankad la. Leve youn nan yo, m pa konnen. Leve kisa w vle leve. What's up guys welcome back baby nan yon lòt video kòm nou deja konnen non m se Sharma e nou gen avèk nou my husband Mister Chris Mister Chris la ansanm avè nou nan kay la jodi a nou vini ankò avèk yon lòt video Si se premye fwa wap gade nou, nap mande w nan moman sa la menm, klike sou bouton abòne an. Epi gon ti klòch akote bouton abòne an wap peze l. Lè w peze ti klòch sa, nenpòt lè nou poste yon videyo, YouTube ap voye notifikasyon pou ou pou kapab di w, Chris avèk Sharma just poste yon videyo. Gen anpil moun kap di m ke lè m poste videyo yo pa konnen, yo pa wè sa, se jis de twa kat jou aprè yo wè sa. Si sa rive w, sa wap fè si w te gentan abòne, ou ka just vini kounye a la menm pandan map pale la, Klike sou ti kloch la ou wè ki akote abòne an epi konsa Youtube lèm poste Youtube ap voye yon notifikasyon pou ou pou yo diw Christa Sharma just poste yon video epi ou menm konsa ou ka vini pou gade kisa nou pote pou ou jodi an ok san pa pèdi tan ti moun nou pral rantre nan video a danble kòm mwen nou gentan wè tit video an jodi a mwen avèk Chris nou pral poze 2 kesyon 2 kesyon de nou menm. ke m panse k ap enteresan pou Tanpou kapab konnen de nou, epi n ap poze kesyon yo, n ap reponn ankò. Chak kesyon yo, si se Chama, m ap leve ti pankat Chama an, si se Kris, Kris ap leve pankat li ki se Kris. Premye kesyon n ap kòmanse ansanm avè l, n ap kòmanse avèk, Kiyès nan nou ki pi koul, ki pi rilaks? Kris. Sa se Chris. Chris pi relax, li pi cool pase m. Sa pa vle di m gen move jan, but li yon ti jan pi cool, li pi umm li yon moun ou k plis ka abòde tankou li toujou sou pale, li toujou an souriyan, li renmen pale avèk moun, li renmen sa. But mwen menm, mwen yon ti jan pi poze, m pi calm, tankou si w pa konnen m, w ap panse m gen move jan, but m pa gen move jan. Se konsa m ye menm, son bagay natirèl nan mwen menm, m son moun ki ki vrèman kòman nou di sa friendly, ki amikal, paske mwen menm m son moun ki renmen moun anpil, tout moun se moun mwen, li pran m sèlman 2 minit pou m gentan byen ak yon moun, m toujou gen yon konvèsasyon nou ka mennen, kèlkeswa moun li ye m gon jan m ka fè yon konvèsasyon ansanm avè l. Baby fougué, mwen menm mwen yon ti jan sou mwen yon ti jan timid, m pa renmen nan pale ak moun. Men m kwè se sa k fè nou tou paske gon pol pozitif yon pol negatif ki fè E pi souvan. Ooh le mesye kriminel. M telman padone m tounen Bondye kounye a. Yes baby renmen padone pi vit e pi souvan tankou wè mwen menm si nou fache tankou m toujou santi m paka fè premye pa a sa son lit m toujou ap lite pou m konbat sa paske e pa yon bon bagay li ye. E m pa vle pou nou swiv modèl Chama non lòt fwa. Yeah li pa bon si w ap gade li pa bon si w nan kont avèk mari w menm jan gason ka fè premye pa a li vin mande padon li vin An fè eskiz ou menm fi ou kapab fèl tou so sa se yon bagay map travay sou li nan moman an la nap edel nap bal ansyen pou l soti nan mòd sa e m pa vle nou pran metòd sa paske si nou pa gen yon gason ki vrèman konprann nou sa ka kòz anpil pwoblèm ok. Yeah lòt kesyon kiyès ki plis wonfle lè nap dòmi humm. So, so wap tann m leve pa kad pam nan? Pat. No! Leve paw la. Kisa ou wonfle? M pa janm konn si m wonfle. Ou se premye moun ki di m wonfle. M pa janm reyalize si m wonfle paske m pa konnen. Oh! Timoun, ou pa ka danmak baby. Wonfle byen fò epi sa m vreman sanble avè Depwa nou nou vin kouche. Baby pa tann 5 minit pu domi. A mwens ke nap pale baby. But depwa u deside pu domi, u pa bezwen yon minit oubyen 2 minit menm pu pale. U just kouche l pou tande li komanse wonfle. Yeah but mwen menm mpa. Ou konn tande m wonfle? Yeah. Rarement wi. Kiyes ki manje dan? nan domi plis. Yes li dim lè map domi m manje. Ap leve pankad la oh oh. Gade koze. M pa konnen anyway m pa konnen lèm fè but li dim manje dan anpil nan domi. Oh my God ou manje dan anpil nan domi. M pat konnen sa non mwen menm. Ok. Lòt kesyon nou gen kiyès nan nou ki pi damou ki moutre lòt plis afeksyon. Ah! Chris. Yes, Chris pi damou, li banm plis love. E a pa se m pa renmen l, mwen renmen l, but nou konnen chak moun montre afeksyon yo nan fason diferan. Gen fwa ki yo eksprime santiman yo diferan. But li menm li pi wololoy, li pi like konsa, tankou bagay. Bay. Non mwen m sou moun ki toujou ap pale avè w, pale avè w fè w santi ke w enpòtan pou mwen se konsa m ye. Ou menm ou montre m afeksyon la yon lòt fason men mwen menm se mwen ki toujou sou ou ap pale avè w Yeah. kenbe tout Wololo esans yap enèji. manyen m Yeah baby plis fè sa. Lòt kesyon kiyès moun ki pa ki renmen pale plis? Chris. Ya tout bagay yo se kris wi. Paske mwen menm m son moun m son moun kèlkeswa sa map di fòm ilistre l avèk yon Ya egzanp yo renmen m pale. toujou gen yon egzanp poum baw jiskaske w ka konprann donk se sak fè m pa i toujou di m pale anpil but mwen m son moun ki renmen vrèman detaye sa map di a Egzakteman ok. mwen menm lè tankou pa egzanp si nou nan yon ti kont kiyès mwen menm sim fache m pap pale lèm fache wap wèm rete kwayèt m rete an silans m m tèlman chita m byen move. Move konkon pa vin pale avèm pa vin dim anyen but baby li menm se li kap vin pale ansanm avè w li chita la li pale li pale li pale li komanse pale li pa mande rete menm epi jiskaske nou rezoud pwoblèm nan lòt kesyon kiyès ki plis renmen pete sou lòt. Aah ou menm Chama aah ou son petadò li ye menm. Se mwen menm ki plis petawòt nan nou 2 a. Nou tou le 2 pete but moun ki plis renmen pete sou lòt tankou m twouve sa pa anyen fè gaz mwen plis pete sou Baby, Baby pa renmen lè m pete sou li. Li menm si l ap pete li toujou al yon lòt kote kache li pa renmen fè gaz sou mwen but mwen menm. I'm like ok ou mari m kòman fè pa ka pete sou ou. Ok m pral chanje kounya. M pral chanje m pral chanje bagay yo. Ok lòt kesyon kiyès nan nou ki plis jalou. Eske m sipoze leve pankad la. Kiyès nan nou ki plis renmen envite lòt soti tankou fon ti soti romantik oubyen cheri an nou soti an nou al on kote nan yon bar or something. Bon sa se mwen menm sa se nòmal sa se devwa m se mwen k mari w se mwen k pou soti avè w toujou di w an nou soti le plis vit sa sa m bay tèt mwen kredi non bon se mwen k pou fè l plis tankou sa sa fè pati devwa m etanke mari w se mwen k pou toujou M ka toujou di w an al nan yon date, an nou soti, m surprise ou avèk yon date. So, that's normal, but m toujou fè l plis. Yes. Baby fè plas, fè sa plis pase m, li plis renmen envite m soti. Umm, kiyès nan nou ki plis renmen pase lòd? Tankou otoritè? Ou panse m ta pral leve l pou ou? Yes timoun mwen plis renmen pase lòd, mwen plis otoritè tankou m plis renmen tankou lè m vle yon bagay m bezwen pou bagay la fèt jan m vle l fè a. So, lòt kesyon, kiyès ki renmen lòt plis? N ap leve tou lè de pankad yo. Nou tou le 2 renmen lòt, baby boy la pa parèt. Nou tou le 2 renmen lòt, nou tou le 2 tankou ka mouri pou lòt. Wi, nou kwè pou nou mouri. Si pou m al kouche sou pwa la pou chama m ap fè sa. Yeah, nou tou le 2 renmen lòt. Kiyès nan nou ki pli, ki pi mature? Ki gen plis maturite? Chris. Yeah. Chris gen plis matirite. Wi, paske m fè plis, m gen plis eksperyans, m gen plis tan sou tè a pase w, se nòmal m gen plis matirite. Ya, li montre li gen plis matirite pase m, tankou nan seri de desizyon nou gen pou nou pran, li pi matire. Lòt kesyon, Kiyès ki plis renmen ekri oubyen rele lòt lè y nan lari? Yeah. Ou plis renmen ekri, mwen m plis renmen rele, right? Yeah. Pase mwen menm m son, m son, kòman m te ka di, m son bèje. M toujou ap voye je sou twoupo a. Se konsa m ye. Se yon bagay natirèl nan mwen. Yeah, si Baby soti la, si l fè yon jounen deyò, li gen pi rele m nenpòt 3 a 4 fwa pou jounen an pou l ap mande m kijan m ye, kisa m ap fè la, bagay sa yo. So ou renmen sa oubyen ou pa renmen? Yeah m pa gen problem ansanm avèl ou tcheke sou mwen. Ok men se pou di w renmen l oubyen w pa renmen l. M renmen l. Ok. Ok lòt kesyon Kiyès nan nou ki te plis enterese pou vin fè videyo sou youtube? Ki te anvi fè youtube videyo? Shama. Mwen menm. Se te ide pa l. Yeah depi ki denpi m te toujou anvi fè youtube. Se te toujou dezi pa w. Yeah but depi pa te janm m pa t janm sou sa. But nou te, li menm li te vle fèl an anglè but mwen m te vle fèl an kreyòl so sa te fè nou, nou pat ka um arive sou yon desizyon. But dè 2020 rantre m di ane sa se swa osin non, e swa m fè oubyen m pa fèl epi m pran desizyon pou m te fèl, epi li banm sipò li, li ankourajem li di li pa gen pwoblèm lap vini ansanm avèm epi Men kijan nou fè nou fèl so nap bat yon ti bravo pou baby ki te banm sipò li ki ankourajem ki fò ka jodia la wap gade nou paske sil pat banm push sa m te tèlman timid m pa kwè m tap janm pran kamera poum chita mwen sèl poum ap pale yeah lòt kesyon kiyès nan nou ki manje plis Kiyes nan nou ki domi plis. Team chama baby. Yes m renmen domi m. Lè map domi yon moun pa deranjem. Sim pran domi la m pa mande rete. Well baby li menm depi 3 zè di maten 4 zè di maten je l gentan klè ou wè lal chita lal fè nouvèl ou byen li nan laptop lap fè rechèch but mwen menm lè baby leve a 3 zè but mwen menm la m leve nenpòt 9 è 10 è. Yeah m son solda nan sans la. Yeah. Lòt kesyon, Kiyès nan nou ki pi cho sou kabann nan? Kiyès nan nou ki pi cho depi l moute kabann nan? Fòl! Mmhmm mwen konprann. Anmwey leve pankad la la. Ou di m leve pankad la. Leve youn nan yo, m pa konnen. Leve kisa ou vle leve. Leve pankad la. Wi m renmen perdu le do de ma clarinette sa son bagay sa son bagay ki nan mwen paske se de sa m viv mwen menm se sak esans mwen depi w tande l li jou la nwit kelke sa lè li ap jou jou anvi perdu le do de ma clarinette ok paske nou konnen gen timoun kap gade nou M toujou anvi pèdi le do de ma clarine. Yeah, j'ai perdu le dos de ma clarine. Ase baby. Souvan m anvi pèdi do sa. Ok guys, se ta se te dènye kesyon, se konsa nou fini videyo sa. Mèsi paske w te gade. Si gen de kesyon ou ta va renmen poze nou, poze yo nan kòmantè pi konsa nou ka fè yon lòt videyo avèk tout kesyon sa yo n ap jwenn nan kòmantè. Mèsi paske w te pran tan ou te gade videyo a. M ap kite nou avèk Chris pou l ba nou yon dènye mo epi nou prale. Nap pran ankò nan lòt video. Wi nou remèsye tout fanmiy la paske tout moun ki subscribe vin tounen yon fanmiy pou nou tout sipò ou tout janw ka sipòte nou kèlkeswa son kritik ou ka pote ki ka ede nou avanse vè lavan nou apresye sa paske nou op nou ouvri pou kritik donk nou kon kontinye shè shè videyo a kontinye pataje li kontinye like kontinye gade li so lap ede nou pou nou ka avanse plis ok pase son fanmiy nou ye nap grandi ansanm mèsi anpil baww. En peace we are out baby nap wè ankò nan yon lòt video pa bliye pataje video a like kite yon kòmantè down below and see you again baby and bye.